E pou m revini sou sa m te ye a, sou sijè m te ye a, m swete tout nèg bòn chans. Dayè nan Messi, lè m di nan Messi nan Baselòn, te gen Messi, Messi pa la ankò e m pa kwè Baselòn kraze. Ou konprann? So nèg, m kwè nèg yo pa menm bezwen m tou, yo pa bezwen m pou yo avanse. Yo pa bezwen m pou yo avanse. Se de nèg ke, ki, ki, ki gen talan, ki chaje talan e. Ke m kwè nan yo tou. E bòn chans, bòn chans ti mesye. M swete nou bòn chans. E jan m di nou an, ke nou te la pou mwen, ke nou pa t la pou mwen, m padone nou. M padone nou, li pa janm twò ta. Tout moun ka fè erè. E nou pa sou kè m, m pa kenbe pèsòn sou kè m. E m espere, m espere nou fè siksè. E m espere nou avanse byen. E lè n ap fè siksè a tou, e m ap kontan. Map kontan menm si m pa la, m pa la paske m pa yon nèg ki prezan e men an koulis lè m monte m gade m wè tout nèg ap fè siksè m kontan paske m konnen mwen menm nenpòt siksè yon nèg fè lè m parèt bon nou wè l nou wè l nou pa bezwen m pa bezwen al menm fè djòlè menm nou wè l nou gade nou wè l e yè e banm revin sou pwojè a kounya chinwa.